Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon donk euh, nou espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila m pral fon ti brase lide paske M gen enpresyon ke sa fè 2 emisyon mwen anonse ke mwen pral pote nouvèl sou Gran Ravin. Men ekoute, genyen yon aktè nan batay sila, Bout Black. Bout Black ki li menm nan yon premye tan te Fontamara e ki finalman al rejwenn mesye 400 Mawozo yo. D'un kou, il a deside d'y revenir. E kisa l fè kounye a? Li pase pa mesye Gran Ravin yo. pwal mennen yon batay ansanm avèk mesye Ti Bwa yo e pou kapab reprann yon seri de zòn. Fò m di nou ke konsènan batay sila, batay la te vrèman rud antre Ti Bwa e Gran Ravin. Anlè a batay la kòse epi anba tou nan Matisan paske pa bliye gen enterè nan batay sa yo nan matisan nèg izo yo avèk nèg krisla yo dènye emisyon ke mwen te fè m te di nou ke nèg sa yo prèske bouch a bouch paske defwa konn ap pase ou tande youn ap joure lòt e se konsa batay la kontinye ap fèt paske gon kesyon gaz gaz pwopan anba a veritab batay la se pou gen kontwòl gaz pwopan nan tande byen bilan batay sila menm si se pa ko yon bilan ki egzostif. Gen plizyè moun ki pran bal, sitou bò plas 43 a. Genyen yon pèsonaj m kwè ki pran yon bal nan vant, trip li sòti deyò. Gen Bambio, pou tout moun ki konnen li, ki pran bal nan pye. Alò gen nèg ki tonbe pou Gran Ravin. Men genyen nèg tou ki tonbe pou Krisla. Nèg Krisla yo nan nèg ki tonbe pou Gran Ravin yo te fè tantativ pou al pran zam men yo pa t kapab paske. Bagay la te vrèman rèd. Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen byen sur, enfòmasyon ki ta fè kwè ke pandan nèg ki te pi cho a nan kan Gran Ravin li tap pwogrese, gen yon piti ki sal li ak bal. M kwè misye rele Gelès konsa oubyen Delès. Depi lè misye fin pran bal la daprè enfòmasyon yo, batay la fon poze. Gen yon sèten de Ti Kèch, se yon snaypè. Lè nou di ti kèch la vle di depi misye etire ou tande kèch ebyen misye te toujou poste li sou fre rock la daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen toujou ta sanble nèg yo desann sniper sila kounya la nan kan ti bwa fòm di nou ke genyen yon sèten de grimo yon ti grimo nèg yo tape misye. Men nan premye pote boure nan batay la, batay la te vreman red. Vreman red. E, janm di nou an, anpil moun pran bal. Genyen bandi ki tonbe o nivo de 2 kan. Ebyen, se konsa bagay la te ye o nivo de Tibwa ak Gran Ravin. Pou lenstan, m ta kapab di se estrateji kap fet. Pou konnen ki sak pral pase, eske batay la li ap kontinye ou pa. Konsènan bout blak, fòm di nou byen ke, Mwen m gen yon pwoblèm e se ke m te toujou ap denonse. Kòman lapolis arete yon bandi e ke lajistis li menm deside yon bon maten pou relache l. Donk, ou ta kapab di konsèp sa a se yon veritab balon k ap pase nan panye baskèt. Lapolis a arete, epi lajistis a libere. Epi sa w tande a la a, polisye ki te pwosede ak arestasyon bandi notwa sila, pwoblèm pou li. Eske n konprann? Donk jounen jodi a la a, men Black, men bout Black. An 2013, yo te arete Black. E videyo sa a retounen viral atravè Alo Lapolis ki te genyen nan peryòd la. Swive. Pandan tan sa a, Plent alarmant popilasyon an tap kontinye pou rele anmwe kont nonm sa. Pèsonn pa ka pale nan zòn nan. Pa gen moun ka oze pwononse le silab bla. Yo pa konn ki lè lap rive sou yo. E se yon nonm ki touye san kondisyon. Sèvis envestigasyon komisarya a te jwenn yon dènye enfòmasyon ke Black te al planke nan nò peyi a, pli presizeman nan zòn Lenbe. San pèdi tan, Direksyon Depatmantal Latibonit la te fè kontak ak Direksyon Depatmantal Nò pou yo te rive epengle l. Samdi 17 out 2013, aprè tout dènye enfo, Komisè Sem Calixte te pran desizyon pou mache pran blak. Udmo Sen Marc Stephanie Greffin te viktim de yon katouch nan pye de Black. Mule Auguste, yon ti fi 13 an, te pran yon katouch nan pye, toujou Black. Avril 2012, li te touye Richardson Pierre-Louis, alyas Papouch, yon polisye USGPN ki te asistan chèf sekirite nan ona. Juin 2012, li touye 2 moun Fontana. 29 juillet 2013, li touye Richard Greffin. Sa yo, se kèk nan yon lis trè long de kantite viktim ke Black fè. Nou prezante ekskiz nou a popilasyon an, nou pa kab prezante w vrè imaj yo, yo trè chokan. Nan Latibonit menm, se rèl. Li touye e bat plizyè moun Kase tèt yo, lè l mande w lajan ou pa vle ba li, li fè w menas de mò. Pi pre nou la, le 2 jiyè 2012, li menm ak tout akolit li yo, touye yon nonm ak 16 katouch. Tande pawòl. Li nou madan doub. Elize, Elize vini, Elize vini li pran, li pran e zam lan. Ok kòmandan. Li pran zam lan epi tou l ale. Ok. Kokomet gen Konbyen polisye ou tiye? Konbyen polisye ou tiye? Apre arestasyon Black, li kòmanse livre non akolit li yo. Udmo Senmak deklanche yon vas operasyon nan menm nuit la. Anpil moun arete pou ankèt. Scenic D'Haiti alyas Big Anbakod se kouzen Doktè Rony D'Haiti e se li menm ki te planifye ak gang Black la kidnapin rate ki te fèt sou Doktè a nan mwa janvye 2013. Tout o debi Big ap bay manti pou retire tèt li men sèvis envestigasyon te jije bon mete l anfas Black an prezans Doktè a ki montre l trè fristre pa sa k pase a. La ankò. ke mwen pa te pran dyalòg misye yo, ke lè misye vin pale, prezans mwen te ale, mwen vin tou antre nan aktivite a tou, se Rony Contien ki te la, prezans misye tou ki te la, le premye jou m kwè Elize te la tou, ke misye ap pale sou Eli Doktè a, ke m pa te konnen Doktè a. Le jou menm li te deplwaye al deyò doktè a. Nan arete bandi, relache bandi, nou vin chaje ak bandi nan peyi Dayiti. Nou pap pwone pou yo touye yo. Men ekoute, si yon nèg ou se yon kriminèl notwa, ou se yon bandi, gen yon kantite tan lapolis ka ba ou, oubyen lajistis byen sur, pou ou ale nan prizon, ebyen, Ou kapab korije paske si jounen jodi a la yon bandi nan prizon pou sa kap pase nan prizon yo la kote ke aah prizonye pa ka viv yap mouri chak jou m gen enpresyon lè yon nèg resi sòti nan prizon sa o mwen se swa w vin yon kriminèl andursi ou byen ou vin yon pezible sitwayen paske Nan sa prizonye yo ye la jounen jodi a gen anpil nèg kap mande pou yo ta kapab libere e le jou yo libere m gen enpresyon ke yap rantre tèt yo paske si yo ale nan prizon sa ankò ebyen tout bagay fini se sak fè tou lè nèg a mete nan tèt li si yo arete l li kapab bay lajan pou l libere lap pwofite fè krim e lap pwofite kòm si menm lè l ta nan prizon sòti l sòti lap on federal paske l konnen imedyatman yo pran l gen posibilite pou l peye lajan l. Pou lwe lache. M konnen yon pakèt istwa konsa. De moun ki nan prizon epi nèg yo peye pil lajan yo. Epi jounen jodi a la se yo k ap bay pwoblèm dan la repiblik. Gade istwa Black la. An 2013, yo met men sou Black. An 2022, men Black vin ap bay pwoblèm. Pi mechan. Tèt chaje. Mwen vle pataje yon ide ansanm avèk nou paske. Nan jou ou petèt nan mwa pwochen yo, il se pourrait que gen yon fòs entènasyonal ki kapab rantre nan peyi Dayiti. Men on nous a fait croire que en première ligne se Lèzetazini avèk le Kanada. Yo pral rantre nan peyi Dayiti. Yo pral kreye sa n ta kapab rele yon koulwa humanitè pou ke gaz la kapab sòti Varreux pou distribye atravè le peyi. Gen moun ki menm fè kwè ke se samdi pwochen twoup sa yo ap antre nan peyi dayiti kès ki va se pase eske nou menm nou dakò pou ke genyen yon twoup etranjè sou sòl la pou kapab batay ak bandi eske nou dakò sa mwen pral mande nou pou nou kapab voye vòys tande byen nan vòys ke nap voye sou chanèl la mwen swete ke se vòys ki kapab dire anviron yon minit nou konnen poukisa se nan lide pou nou kapab resevwa omwen 20 moun. Donk si chak gen moun voye yon minute, mwen pense ke se pa plasan. 20 moun, 20 minute, et tout a dit pendant 7 minute, et eh bien me pensez que c'est bien pour l'émission. Donc, 3-4 minute, c'est pas tout à fait normal. Me pensez que dans 60 secondes, on peut tout dire. Si ou ta renmen konnen ki pozisyon nou, mwen m panse ke m pa gen pozisyon. Men m ka fon analiz pou m di nou ke yon fòs entènasyonal pou lenstan an Ayiti, ou kapab konsidere sa kòm yon espès de pilil. Moun nan malad, on è veni o chevè de moun sa ki malad la, ebyen ou ba li de twa konprime, epi ou kalme doulè la. Men y a yon pwoblèm, se ke konprime sa ou bay pou kalme doulè lan, Li pral fè yon, m ta kapab di yon reyaksyon, pral gen yon konsekans a laveni. Eske n konprann? Pa egzanp, ou pran yon konprime pou maltèt. Epi menm konprime sa w ou pran pou maltèt lan, se li menm ki pral ba w vant fè mal. Se li menm ki pral pwovoke yon sòt de maladi. Ekoute byen, prezans fòs entènasyonal pa toujou fè nou di byen. Se sa k fè, yo toujou mete nou nan yon sitiyasyon pou se nou menm ki mande yon fòs entènasyonal. Èske nou konprann? Paske lè yo vini, yo fè anpil ekzaksyon. Pa egzanp, se fòs entènasyonal yo ki entwodui kolera nan peyi Dayiti, ki fè tout krim sa a. Èske yo dedomaje nou? Non. Minustah vini, li gwòs anpil, fi nan peyi a, kontenjan yo, sòlda yo vini, yo gwòs anpil, fanm yo pa okipe timoun yo. Yo ale. Yo vini ankò, yo fè anpil lòt bagay. Yo konn vòlè kabrit moun, yo vòlè bèt yo. Yo fon seri de bagay, yon seri de krim. E le pire se ke depi 1994 nèg yo vini ap simaye zam nan peyi a. Donk, yo vini pran kòz e ou menm ou santi ke prezans yo te vrèman enpòtant. Ebyen, se sa k fè w wè, se pandan maladi a pral trepase yo vini yo enjekte yon piki nan venn li. Eske n konprann? Donk, jounen jodi a la a, mwen panse ke se evidan pou ke chak moun kapab kòmante. Ekoute, anvwaye vo. Mesaj sur le 33 26 64 20 via WhatsApp dans une minute on peut tout dire. Deja nan lari a fò n di ke genyen nèg ki kòmanse ap gonfle kò yo la. Pa egzanpl, sèten militan politik donbab, en pwòch de Jovenel Moïse ki di li menm, li pa nan zafè blan ap vin nan peyi an, Ariel siyen kontra avèk blan pou kapab vin bote richès peyi dayiti. Baba lantèn. Operasyon lendi chache madam la wi m. Operasyon chache tout biro bini sa sirilanka ap fè la bann dapèl nou menm ayisyen se mete dife Ariel ba nou 3000 goud pou tire sou popilasyon an, pou bay pèp la bal. Jodi a li demoutre nou pa anyen. Tout lapolis, tout nèg ki di yo se lame, lè kò sa antre nan peyi a, se kaka yo pral voye n al jete. Lè yo fin twalèt, y ap voye n al jete kaka. Li enpòtan jodi a pou nou rejwenn pèp la, rete bwa kwaze pou pèp la fè revolisyon an. Liberasyon peyi a, se nan men pèp ayisyen an l ye. Nou pap kite asasen tankou Ariel Henry, yon granmoun 74 an, k ap chanje daypè 6 fwa pa jou, ki anonse kolera ki se yon kolera enpòte, paske misye konnen potonisyen yo pral vin ak yon kolera, li tou anonse kolera. Ariel gen kolera pou tèt pa l. Se yon granmoun ki gen yon dyare ki pa janm pase. Li ap chanje daypè nan mouda l nenpòt 6 fwa pa jou. Jodi a m pa kwè Ariel ka chwazi siyen petisyon pou vann peyi a. Operasyon mete! Dife! Mete! Dife! Mete! Dife! Mete! Dife! Pase fòk pèp la jwenn revolisyon lap chache a ki se liberasyon peyi dayiti. Jodi a nou 8 oktòb 2022. Yè 7 oktòb la, ekip asasen kriminèl gouvènman asasen kriminèl la ki gen nan tèt li Ariel Henry, yo siyen petisyon pou yon fòs etranjè antre sou sòl la. Daprè konstitisyon 1805 lan. Nan atik 12 Konstitisyon 1805 la, li di kèlkeswa fòs etranjè pa gen dwa antre nan peyi a. Kèlkeswa lòt nasyon pa ka achte yon kiyè tè sou bout tè papa Desalin nan. Jodi a, nou konnen Ariel Henry, granmoun k ap met daypè, k ap pase daypè 50 fwa pa jou a, asasen kriminèl la, tout rèv li se masakre popilasyon an, tout rèv li se asasinen nou. Se poutèt sa nou kanpe, nou di nou menm nou p ap kite asasen kriminèl Vin siyen pou yo vann bout tè papa Desalin nan. Vin siyen pou yo masakre popilasyon ayisyèn nan. Jodi a nou di, tout akò ki siyen, se akò asasen ke yo ye, se askò vòlè, se askò ki asasen, akò vòlè, akò mòlòlò. Nou menm nou pran desizyon nou. Nou di, tout moun ki siyen nan akò a operasyon mete! Depi 1915, men moun ki mete m nan be, nan estav. Depi 1915, men moun ki fè m pa ka manje. Depi 1915, men moun ki toujou mete yon robinèt san ap koule anndan peyi a. Se Ameriken, Kanada, Lafrans. Jodi a, nou di viv Vladimir Poutine. Nou bezwen Vladimir Poutine. Nou bezwen Larisi, premye peyi ki te rekonèt endepandans Ayisyen. Jodi a, nou kanpe pou n di viv Vladimir Poutine. Se li k mache ame tout katye popilè yo. Jodi a! Nèg yo paka fin ame katye popilè yo, yo paka dezame l. Jodi a lè Michel Martelly kanpe Ozetazini l ap mande Ariel Henry, l ap satiyèt Ariel Henry pou l siyen akò yon kò etranjè anndan peyi a, nou menm nou di nou se nasyonalis, nou di nou menm nou se patriyòt, pa gen kenn asasen kriminèl ki ka siyen akò pou vann bout tè papa Desalin nan. E n konnen an 2004, 2005 lè nèg sa yo te anndan peyi a, Se kadejak yo tap fè sou timoun 12 ans, ti jèn gason 12 ans, sou ti jèn fi 12 ans. Kreve manman pitit, kreve timoun 12 ans. Pran manman pran pitit pou yo ka ba yon ti plat manje. Jodi a, nou mande Madam Lalim, si w pa vle pèp ayisyen koupe tèt ou, bay peyi a blanch. Operasyon lendi, chache Madam Lalim. Operasyon, chache tout biwo bini. Sa Sirilanka ap fè la a, ann ta fè l nou menm ayisyen. Se mete dife. Ariel ba nou 3000 goud pou tire sou popilasyon an, pou bay pèp la bal. Jodi a li demoutre nou pa anyen. Tout lapolis, tout nèg ki di yo se lame, lè kò sa antre nan peyi a, se kaka yo pral voye n al jete. Lè yo fin twalèt, y ap voye n al jete kaka. Li enpòtan jodi a pou nou rejwenn pèp la, rete bwa kwaze pou pèp la fè revolisyon an. Liberasyon peyi a, se nan men pèp ayisyen an l ye. Nou pap kite asasen tankou Ariel Henry, yon granmoun 74 an, k ap chanje daypè 6 fwa pa jou, ki anonse kolera ki se yon kolera enpòte, paske misye konnen potomisyen yo pral vin ak yon kolera, li tou anonse kolera. Ariel gen kolera poutèt pa l. Se yon granmoun ki gen yon dyare ki pa janm pase. Li ap chanje daypè nan mouda l nenpòt 6 fwa pa jou. Jodi a m pa kwè Ariel ka chwazi siyen petisyon pou vann peyi a. Operasyon mete! Mete! Mete! Mete! Pase fok pep la jwenn revolisyon lap chache a ki se liberasyon peyi dayiti. Nap tann nou tou talè sou 33 26 64 20 an puiske se yon dosye ki vreman enpotan pou nou. Nou ta renmen konn pozisyon sèten fan ki yo menm an Ayiti e lè jan ki sont a letranje pou kapab wè eske